Malfèktè k rele pè jojo. Yon nèg kap chita la. Yon bagay pase nan tèt li epi l ba w yon jenerik. Lap kale w nan videyo, lap kale w nan son. Ou panse yon advèsè konsa la. Ou pa menm mete yo tout tankou moun fou. Ou ki depi ti reji krèk, vye didye dlo bounda, ki gon pipe kaka kap pase sou tèt li nan yon basement. M fè tout fou, konn poukisa m fè tout fou? Pase 1 lè ou vin a 2 manti m bay 2 verite. Woy shit motherfucker sa. Pase mwen menm I been through, I been through that too like. Mwen konn fanm Canada trè byen. Fanm Canada men kòman yo ye, yo tankou Spanish. Yo grennen pitit pase pinèz, yo sèlman bezwen yon nèg ki pou fè babysit. A se nou tout se babysit nou vin fè la. DJ dlo bon do wè nan ki nan besment kaka l la. Se pase lap fè zon lap fè babysit wi ki fè yo mete l la. Menm pa renmen lè nou son kip visye. Pou nap vin atake visye. Ou pa atake visye ou ti mò pa visye. Nou fè reyinyon a visye pou voye Arla monte nou se sèl nasyon ki pa ti mò pa moun ki gen menm defo avè nou. Se vòlò w ye se vòlè m ye. Sim se vòlò se vòlò ann fon team vòlò ann fon lekòl vòlò ann fon inivèsite vòlò koun poun voye ar la monte konsa nan 5 dizan nap gon kantite vòlè nan kominote a nou tout nou visye nou renmen kras fanm jan lò ap ouvè dyòl ou ob nan chanm 17 man di wi kot moun ki konn nan wèl fè konn gen tout chanm sa yo hein kounya la menm pou wap fè baby sit. Manman pitit la pou few wèl antre nan studio l fè mizik la mwen te mete siveye fanm mwen ah ah fanm sa kwè a mezi se nèg ou konn fanm Miami kòman yo ye e pa bouzen yo bouzen non men bòbòt yo fou pandan lap pèdi tan nan studio pou lap repete fè album eeh. Vagabon ap byen kraze. Lè konsa eske fant bonda w pa grate w ou menm? Hein JB Danger eske lè konsa fant bonda w reyon bonda w pa grate w paske nou menm gason ayisyen nou se de moun ki majik hein kounye you got the nerve m konprann poukisa vanvan toto ap veye bonda madanm nèg la m konprann paske son kalanbè k nan men w paske si w te gon bon fanm nan men w Wap ap gentan pou wap veye bounda madanm nèg. Especially lè w vin pou yon fanm ou pa pranl a timoun, ou pa pranl san timoun. Nou pa ka yon kip ti visye, yon kip renmen kras fanm, pou premye monte nou monte sou nèt la son lòt nèg nap atake ki renmen kras fanm menm jan avè nou. Ah mesi. Nou son kip pòv sou rezo sosyo, olye pou nou ta ti mò pa pòv parèy nou, pou nou konn kòman nou pral mande moun pa bloutouf, pa wifi, pa kebol. An nou vin la nap kraze bouda pov bare nou a mesye nou poko konvenk mwen hein ou konnen chema la pa gen anyen serye ladann tout nèg ou wè kap byen pase a la son fanm kap fè dobouk dèyè yo ou konn sa byen pwop ou konn sa byen pwop even ou menm tou an epok ou te madanm ou tap byen pase se fanm ou pa janm fè efò nan vi w menm m pa menm kwè djimidanje konn kondi. Ou pa konn kondi, ou pa gen lisans. Mwen mdou map fè semèn nan nan bouda pase promosyon sa mbezwen pou m anplifye paj mwen an. Eske ou konprann? Ou konprann? Ou pa gen anyen ou konn fè. Ou se sèl nèg ki pa itil tèt ou anyen. Ou son part time father. Ou ap lage timoun Miami, ou lage timoun bò isit, ou lage timoun. Gen moun ki konnen ou Jimmy Danger. Lè ou rive sou pè Jojo fè yon abnegasyon. Pase mwen menm pa konn fin batay, m pa janm batay. Son DNA guerrier m gen m pa janm fin batay. Once mwen gentan mete w nan tèt mwen as a enemy, map fwe pye m nan bouda w jiska lemoyid. Ou pap janm ou pap janm gen apeti ni ni ni enèji pase m. Èske w konprann? Wap toujou chill ak fatra sa yo. Vye vye vye somaya richmon koko diklozo. Bon sa se dènye ka pa. Se pandan ma somaya. M konn sa sa vle di koko san refiz. Wa vè l la a, papa pitit la vini la a, papa pitit la gen orèl, lepè k ap pakin bòs sa nan lakou a gen Wi, wa vè l la a wi, lepè k ap pakin nan gen orèl, se dayè se fanm ki pa janm fache a nèg li. Ou mèt fin goumen avè l la, batay avè l lè w konnen l, li pa gen pwoblèm, kote l kanpe al tou ouvè pye l. Se sou Somaya m konnen fanm gen koko sanwont. Lepè a fin goumen avè l la. Oh non, m ap fè zo yo. Ou pa p gen zo yo kounye a, ou pa p non, m pa nan zo yo. Lepè a al fè de twa jou kay manman pitit li, tounen l tounen l jèn nonm li. Ou pa konn yon seri de fanm depi l misye lè sa. Somay a koko san refiz. Koko dezespere nèt wi. Èske w konprann? Eeh! Ap fè kaka nan yon kominote, konprann nou ka entimide moun, vin fò, bon, bon, bon mwen m ta pwòt wi, pou m ap gade yon vye abitan tankou Pè Jojo k poko gen setan la, hein, ki poko menm gen dizan la, li vin la, se avè l nou benyen fè konkirans. Tout jounen n ap veye paj mwen, pou nou konn sa m poste, pou nou gen sijè de konvèsasyon, pou nou vin pale de mwen. Mwen m ap pale de nou tou. Paske la pa gen imigran ki pi mye plase kon lòt imigran. Wòl ou pou fè. Èske w konprann? Ou avè l la, l ale pè a, la papa timoun yo. Li pa kè. Ale koko a pa, wi koko a pa gen aydi, koko a pa gen kadna. E sa fè yo pa ka marye wi. Gen de fanm la se koko yo ki pa gen kadna wi. Nenpòt bwa ki pase tchuip nan bounda yo. Paske kòman w ta fè di m konsa wa twa nèg o. Bon, by the way se konpliman pou m fè w pase ou anprann ou gon koko kolektif lanmou non. W ap kolekte zozo. Ou anprann? Ave di bay chak nèg gwo nway li pa kè. Mè bon mwen anba tè koko a prale tchal. Li gen ti chodyè. Li pral sere l pou la fami. Ou konprann mwen radote, radote a lon live sa yo k pa regle tè anyen pou tèt yo, chita vale kleren AMPM weekend weekdays ap koute yo ap vin mete w devan pou vin kanpe devan cha. Mwen menm mwen di w sa la a se yon game li ye. Wè otomatikman w te gentan antre nan game nan Jimmy Danger. Pa gen nèg k ap fè rabè pou ou. Jan w pale kaka de moun se feedback sa k ap tounen bak ou. Èske w konprann? Jan w radote de moun, se konsa y ap radote de ou, paske ou pa pi spesyal, nou tout se menm bagay la n vin regle Etazini. Kòman w ta fè di m konsa yon nèg tankou Pastè Blaze, yon sitwayen pezib, e k ap radote pou l fè degouden li pou l siviv? Nèg a kriye pou peyi l, quel est le rapport? Mwen menm se kriye m pa ta kriye pou peyi a? M ta kriye pou peyi a, men lè m gade m wè m pa gen anyen m ka pote nan kominote a kòm chanjman. Paske lè yo anba a, tèt yo pa dwat, lè y ap joure lòt. Menm jan lè nou sou Facebook la la a, ou konprann, n ap fè kaka tou. Èske w konprann? Len ap joure lòt, se kòmsi se len lèk pwoblèm lòt, san kontwole nou tout nou ka vin a enèji nou an, nou fonksyone, nou pa wè bagay konsa. Nou sèlman panse se pè jojo k pwoblèm nan zafè anvan nou vin la nou vin pale kaka de pè jojo pou nou ka jwenn limyè pa gen pwoblèm men e pa pwoblèm e limyè a non wap kenbe limyè se pou kenbe limyè paske chak moun ki konn yon dosye de ou yo bay li mwen menm map fè jenerik avèl pi rèd ke radyo karayib menm menm. Depi yon bagay pase mal nan gouvènman m ap ekspoze l. E m pa prezante w an danje pou pèsòn. M vini la, m fè ti animasyon pa m, m fè animasyon pa w. M konnen m gen yon stasyon nan men m, m vann enèji pa m nan, m vann enèji pa w la. M pa responsab si w chita w ap plenyen, miksè a la, konpitè a la, telefòn nan la, m ap pran apèl. Ou konprann? Map beni w tou. Pase m bezwen konnen eske Facebook la se pou manman nou li ye? Ki fè nou toujou gon moun nou pa vle wè sou Facebook la, nou se sèl modèl moun, Ayisyen se sèl modèl moun ki pa dakò diskisyon kontradiktwa. Depi w di yon bagay ki pa nan avantaj yon atis ke yo renmen, yo prèt pou yo mouri, yap rele nan show, yap joure, quel est le rapport? Aladji Minaj ou panse w tap vin la a? Vin fè platfòm sou do moun, pale kaka de Rutshelle, pale kaka de Blondine, pale kaka de Dipèfèk yon malere kap viv Ayiti. Pandansetan ou menm wap viv la ou pa itil tèt ou anyen menm konw di ou pa konn kondi. Lèw poste yon foto Dipèfèk poste yon foto, m wè se tankou lannuit ak lajounen. M wè se kòmsi se Dipèfèk kap viv Etazini an ou menm wap viv Ayiti a. Sal ye, pwoblèm ki gen se ke nou vini la nou peye opòtinite, nap pèdi tan. Ou pa wè te konn ap joure fi a figil a fimenl lan, kòmanl rele? Fèl kriyòl dan bourik, ou a figil a fimen w lan, figi fi a tankou moun ki met poud, e dyòl ou wap peye la. Sak pase? Li vini li baw promosyon. Kounya wap wap wap fè reklam pou krèm. E si w betize, lap fè w menm jan Stéphanie, lap voye krèm ba ou pou kreme w. Han wap kan jòj. Machann krèm bò isit konn nan kaka avè w. Talè yo di w voye voye adrès ou la, w panse se yon koutwazi. Pandan se tan se nan feeling kremye a yo pral mete w wi. Se nan feeling kremye a yo pral lage w. Hum. E ba- pase krèm nan pa pwoblèm nan, se kenbe standard pase krèm nan. Kounye a ou vin tounen yon ti bouzen, menm jan Reginald Calvin, lè w lan yon fèt figi w nwa. Lè w dèyè ekran anndan lakay ou kote limyè Amazon nan nan figi w, ou jòn. Hum, w ap kannjòj, w ap chwazi ki wout ou vle fè. Chita lawont ki nèg ap pèdi letan. M gen enpresyon depi nèg a pase Miami yo dejwe l. E sa m panse wi. M gen enpresyon depi nèg a pase Miami, yo dejwe l. Mesye kòman ou ta fè di m konsa yon père de famille, yon nèg ki gen timoun, ou oblije al mawon pou child support nan Canada? E pou child support Jimmy Danger al mawon nan Canada? Pase li pa ka peye child support nan lakou Miami pase fanm nan ba l child support, manman pitit la ba l child support and then li ret se ekòl. Epi li di w li gen 2 sosyal, li di w li gen dis, li gen dat, li gen sesi, li gen sela, tout sa lap fè se fanm ki pou fè l. Pou yon nèg gen tout tan sa Etazini, menm kondi w pa kondi. Se moun ki pou di vin chèche w enpòt, se Uber pou pran, se dis se dat, bon kounya li li vin twouve l anba yon fanm la Kanada, lè l panse se bon l bon. Fanm nan se moun li benyen pou veye timoun pou fè babysit. Epi l pral fè double li menm. E fanm kanada e konsa yo ye. E ou konprann? Se se spanish yo ye. Depi ou gade yo la yo peple avè w lontan yo gentan fè fwaye avè w. Epi sa w tande a la wap babysit yon ki timoun ki pa pitit ou. Èske ou konprann? Mete w chita nan yon ti kwen bon bon se jan de vi sa w ou renmen. Pase ou pa ka di m yon gwo jèn gason konsa a laj ou ye la menm kondi ou pa konn kondi menm lisans ou pa gen e se pa legal ou pa legal nan peyi a. Non. Sa l ye nou renmen kras fanm fè pwostitiye modèn, ap souse koko, souse tou bounda tout jounen, and then nou panse lavi a vini pou nou. Pandansetan li pa konsa. Li pa konsa, ou ka leve ou al travay, ou kreye tan pou tèt ou. E gade gwo yè lendi a, ou pa konn monte live lè lendi. Wap ap fè to a monte live. Wi, fè to a monte live. Ou konprann? Pase mwen menm mwen konn, mwen gen plan boul grenn nou nan menm. Ou konprann? M fè towo a monte live la vin radote pou lap veye live mwen. Ou wè l desann? Nan live mwen pat desann Jimmy Danger. M ta 1300 moun. Pase se zen li ye monchè. Ou pa menm ap bay tèt ou manti. Ap mete foto. Mwen menm map janm fè 300 moun nan vi m. Ou panse rezon k fè map sat sèt boul grenn ou an? Epa paj manmbe gon yon sèten vizibilite, m pèdi yon pakèt fanatik, m bezwen l monte, ou pa wè l kòmanse monte tou. Ou pa wè l kòmanse monte, w ap kann jòj. Haa, w ap kann jòj. W ap kann jòj. M ap satisfè tou la jiskaske semèn nan m jwenn kantite vizibilite m bezwen an. Epi m poze. Ap ekri 300 moun kòm se 300. Non m pa fè 300 moun bon frè. M ta 1300 moun yesterday. Pase kote m lage fal. Kote pastè blaze ap detripe w la. Ap detripe manman w lan. Moun yo se chè ap chè lage l nan tout gwoup. Ay fò w konprann lè w son stratèj. Se konsa w batay. Ou konprann? E konsa w batay. Kounye a ou panse w ta vin vin chita la a. Vin fè biznis ap ensilte moun epi that's ok. Yo pap ensilte w tou. Wap fenk ka ret fè babysit kote w ye a. E m poko fini pita la m pral pase video tanbou a. Pase ou bezwen sa wi. Map fon map dedikasyon yon falvèm an spesyal pou ou. Mete ti tèt video tanbou m la. Lè m mete ti tèt video tanbou m la ou konprann epi m jwe fal la nòmal. E m pral fon fal pou Somaya tou wi granmoun ti bòt. Mete ti ti bagay chemizèt rabil la. Mwen man met te ti video kote li menm avek Jonas tap goumen map met mwen byen pou nou tout mwen menm. Kay depi e sanwont ou ye map promote sanwont ou an. Pou m fè nou aprann may biznis nou. Kay se mwen menm e mwen kap fè nou kite defo sa a fè ayisyen an pa vle wè w la l bezwen lanmò w non. M ka ko egziste. Pase nou nou pè jijman kontradiktwa twòp. Nou tout nou bezwen atis. Men kou yo bay yon kòmantè k pa nan avantaj nou nou panse moun nan gen pwoblèm avè nou. Non! Pèsòn moun pa gen pwoblèm a pèsòn. Si wap monte rezo sosyo wap vin pale kaka de lavi moun, make sure lavi paw ou pli ke pafè. Pase once lavi paw pa ou pli ke pafè, ou pa gen nul dwa pou wap bay opinyon de lavi moun. San sa lap vin parèt on ti jan ipokrit. Pase kòman ou ta fè dim konsa, wap veye devan madanm nèg pandan se tan paw la kite w. Kanada wi lal kabarè lal kou pa Wilson. Van vante m gen pi bèl madanm gen tout nèg nèg nèg te nan konkou pi bèl madanm avè w se kisa bèl madanm sa k nan vi w la Kaïdo fè en kòman Kaïdo konkretize rèv ou paske en ou s on loser menm chèz woulant ou pa gen 800 dola pou voye bay manman w achte yon chèz woulant on si k fin pete pye l en i sendomeng l ap pase mizè. Mwen menm manman pam nan m mete l la. Fò n aprann respekte moun ki fè plis efò pase nou. E se pa san rezon ki koz ke anpil nan nou lè nou fenk vin la se mwen menm nou atake pou nou santi nou byen paske 1 an kalite dabitan mwen fè anpil bagay ke nou. Menm fòm map pran mwen kontwole ki tip de fòm map pran. Pou m pa pran zòbòy menm jan avè nou. Pou m pa pran fanm kap vin mete m fè babysit. Pou m pa pran fanm. Kap vin mete bri kap di w dat. Gen de fanm ou ou avèl la yo pap voye w lekòl, yo pap ouvè je w paske 1 yo renmen w nan sans egare ke w ye a. Dayè gen de fanm la lè w wè yo avè w se san an yo vin siye sou ou, san premye nèg ki te pase yo a yo vin siye l sou ou. An, wap k anjòj. Ala pou chita nan w kay wap fè bebisit, wap met bibon nan bouch timoun ou pa wè wap fè chwa la? Ou pa ka chita w fè chwa de fason definitiv ou fon sèl leve non. Tanzantan fò w al tcheke timoun yo. Map bo ti gout yo. Banm al bo ti gout. Bon, mil moun male manti lè yo panse se al ou ale, e pa al ou ale non. Ou al kontrole timoun yo pou wè pi piti a, èske daypè a bon sou li, èske l p ap badijonnen tèt li a kaka. Ou al gade pi gran an, èske l nan chanm ni l ap jwe playstation. Ou al tcheke timoun paske 1. Fi a al fè dobo, li mete w fè bebisit. Èske w konprann? E se sa k fè, w ap wè, chak wikenn ou gen tan pou w ap radote. Pandansetan, peyi a gen opòtinite, tout jèn gason fè Uber. Ou pran pòz atis ou, ou pa pral travay, ou pap soti deyò, pa gen pwoblèm. Enben fanm nan ap kite w anndan kay la. O o. Bon fanm Kanada, se nèg sa yo yo renmen. Nèg ki pa renmen sot deyò, a a. Ou nan sans li. Depi ou pa renmen sot deyò l bon pou li. Lè sa li menm, l ap gen tout tan l pou l soti. Manman pou l al travay, al fè dòbo pandan w la, w ap fè babysit. Ou konprann li diw li gen moun ki pou veye timoun yo pandan w anndan an tou li gen ti randevou l tou li sòti yal bal kraze l èske w konprann kounye a pou w panse dènye kòman w ta fè panse dènye ti gason sa ak tou de wouj la e pou li pandan se tan son nèg nò ye ou pa ou pa fè tèt ou konfyans menm ale just because wap pase krèm nan DNA a pase de ou menm ak krèm nan Jimmy Dange ou pa serye menm ou pa serye menm. E pastè blaze depi ou genyen voye yo ban mwen. Pase lè ou bezwen atis sou Facebook atis la son pakèt li pa mache san kaka. An. Share live la invite 2 moun invite 3 moun. Ou bezwen atis sou Facebook, atis Facebook son pakèt li ye li pa mache san kaka. Pase wap jwenn to ou ta Yon moun ki te konnen w lè afè w pat bon, l ap ba w kaka. E kote w vin annafè a towo sa yo rele Pè Jojo a tonnè kraze m. Pito w annafè ak 10 bann san pwèl ou pa annafè a Pè Jojo. Ou a fè mistek la, ou pa gen dwa fè sa menm. Afè mistek la li pa gen dwa sou ou tou. Afè pou kite moun konn biznis ou li pa gen dwa sou ou tou. Paske 1 depi yon moun konn biznis ou l inbox mwen nan nan nan nan nan telefòn mwen m pa bezwen konn si se te vre si se te manti m ap ekspoze l. M pa rete avè w paske ou bezwen atis Facebook, fò w pran package la. Èske w konprann? Kòm mwen wè konpa a pa itil ou anyen, paske men menm rezon ki fè m pa respekte ni ou menm, ni Ti Reji Krèk, se paske m wè son kip atis echwe nou ye, Gazman fè nou tou lè de a fè kaka. Kounye a pou Reginald nan Vandra, HMI la pran kou. Kounye a pou Jimmy Danger nan, nan, nan pwomote machann krèm. Dadou DYSD. Bon machann krèm ki vin kote m kap di m tèl bagay pou m pwopote l m di non m pa nan pwopote machann krèm e pou lè map bay e pou lè map bay nouvèl pou m pa nan fè rabè pou nou fè kaka ou ta ka vin la ou fè ti show ou kanpe tout moun bagay ou vin la ou vin ensilte moun hein ap di lè Reginald bezwen ranse se pou l ranse a pè Jojo Ralph kap fè pwomosyon pou krèm pandan setan ou menm grangou an vè ap pike w wi hein kounye a machann krèm nan voye pwomosyon an ba ou bon kounye a wap pwomote machann krèm kounye a ki konsyans kòman santi w lè wap gade videyo lè wap gade videyo kote ke ou tap di chèl kreyòl ayy a figi la fi bon nan e m pral fè Rachel voye pwomosyon pou ou wi pase ou gon kòmant ou te fè de Rachel kote ou di eh Depi fanm nan gen bab mwen pèl e lougawou ye map fèl voye pwomosyon pou ou. Ou pa tenten m fè manbo sibilòm fè w fè la pou 100 dola. E la vin pa respekte nou nan etchèmay la wi. Etchèmay la pa gen anyen ladann. Nou oblije vin nan enèji m nan pou nou ka manje. Paske e nou son ki p echwe nan etchèmay. Ni ou menm ni ti reji krèk. Mwen menm map kenbe nou la depi nou fè bistek map poste l. Nou konprann? Map kenbe nou la. Ou wè? Ou pa di reji krak sa m fèl menm entèvyou la l fè li pè reponn kesyon paske 1 moun yo pral poze l kesyon l tap rete la paske nou son kip nèg ki renmen wont ki bezwen vin sou Facebook nou pè jijman kontradiktwa an an depi w pè jijman kontradiktwa. ou pa ka sou Facebook. Depi ou pè lè moun ap di de bagay ki pa temwanye grandè w, ou pa ka sou Facebook. Paske un Facebook la se sa l ye. Yon moun gen dwa ba yon comment ki pa twò nan avantaj ou, paske un, sou ang moun nan kanpe a, petèt se konsa l wè w. Se sa nou pa konprann nan game nan wi. Nou toujou panse moun gen pwoblèm avè nou. Moun pa gen pwoblèm avè w si yo ba w yon jijman kontradikwa. Tankou yesterday, m gen yon moun ki rele m. Moun nan di bon pè jojo poukisa ou pale de Florence konsa ou pa bal ankenn kredi nan anyen l fè m di paske Florence son blofè li di bon kòman ou eksplike sa m di m gen plizyè bagay mwen wè Florence fè ke m ka di w ke li son blofèz kisa l fè pè jojo dan se premye tan Florence ap fè reklam pou shell kreyòl shell kreyòl ap bal kòb Nou menm li peye nou pou nou promotel. Sa son kou smat m dakò avèl sofa. Epi Florence pa gen anyen l fè ki orijinal. Menm mizik site non l lan se sou yon ti fi Ayiti li te kopye mizik sa and then li fè refren an Blaze One. Èske w konprann? Li pa gen anyen l fè k orijinal. Eske sim di sa m gon pwoblèm avèl? Florence pa gen anyen l fè li bay moun kredi ladann. Ti mizik souke a la an si ton envite l la la. Lè lal nan entèvyou ki premye bagay li di w? Li di w e li k ekri mizik li a mari l. On moun konsa ou pa wè poukisa w pap envite l nan w pwojè? Li di w se li k ekri mizik la a mari l. Pandansetan lè ti nèg la vin tande nouvèl la l fache, li fout met tout kaka chat deyò. Hein ou pa janm mandel poukisa se Haitian Fresh pat kite pat chante avèl se se a Blaze One li kitel chante? Paske medam yo son ki foulay son ki flip flap yo ready pou yo fè nenpòt bagay pou biznis yo mache ke se swa sakrifis biznis lan ta mande poul mache a yap fèl ann ale pi lwen. Florence ap ouvè moudal la fè fèt fè kaka fè tout bagay pandan pandan bagay la la biznis lan pa sou non Florence se biznis Jackie liye depi lè nou te konn riske riske pou Jackie li te ye ou konprann li son anbasadè nan riske men li kanpe li di w konsa wi nou fè grand opening nan ch figi manti e m gen prèv pou m pwouve men loun nan la loun nan se sou riske liye riske se pou Jackie e Jackie ki onè an. M te poste li. Lè m di yon bagay, m gen dwa gen prèv pou m pwouve l. Dèz et min m gen yon pwoblèm a moun nan. Èske w konprann? Men nou menm nou pè jijman kontradiktwa. Èske w konprann? E yo tout se atis yo ye, yo rasis pou vyouz. Nan ki sans mwen di w yo tout se atis, yo rasis pou vyouz? Share live la, envite 2 moun, envite 3 moun. M ap esplike w li osi senp. Rutshelle se moun ki renmen upgrade. Dayè Rutshelle se fanm ki gade moun plis sou aparans sou rezo a la. Pou li menm se sèl li k konn chante nan fanm. Sèl moun li bay respè se Emile Michel, se grandèt yo. Se Yol Derose, se moun sa yo li te konn ap gade lè li te timoun. Apre sa tout ti bouda chire tankou nou menm ki sou rezo a la, Nou konprann? Rutshelle a featuring a Phelisha Roche. E Phelisha Roche pa pral featuring a Florence si Florence pa mete bon kòb deyò. Paske 1, yo tout yo gen vizibilite yo, yo pap dakò moun vin pran vizibilite yo. Dat Dat ti Reji Crack ap flannen la a, nan lafouchèt, lave veso, bwè dlo poul, manje graten, manje zo vyann kochon krèm pwa. Poukisa Floss pa janm fè yon projè avèl non Floss pa bezwen downgrade e ti reji tonbe vre paske si w ka andan pase krèm ou ka nan vann dra mesaj gazman nan rive sou ou paske yo youn ap veye lòt yo tout se okip tizè vyouz yo ye yo pa pral featuring ak kokorat pou yo pa pèdi vyouz an wap konn jòj wap konn jòj ou pa wè Floss te gen yon projè ak Steeve Dje Bryant la Steeve Dje di men konbyen kòb wap bay pou projè a. Se nòmal fòw kale kou men ou pa atis. Ou konprann? Li gon pwojè lal benyen fè menm jan a Vanessa. Mizik ki di w pa benyen e tankou mizik ki te di w m pa nan pale anpil banm bo Steve Djebwayen nan. Li gon pwojè a Steve Djebwayen men Steve Djebwayen di fò met kòb deyò. Dè Steve Joboy li plis li plis ap viv Ayiti, li pa pral vin depanse kòb li la. Medam yo son ki foulay. Videyo Florence fè a Blezon nan, se Shell Danboy ki envesti tout kòb yo. E m te la, m te nan telefòn. Si m di w Florence son foulay, mwen ka pwouve l. Sèt kesyon te tande Flo like, se te pou Shell kreze, menm dechoukay la ou pran sou lòt fòm wi. Yo nan kaka yo menm. Wap kann jòj. Wap kann jòj. Se menm dechoukay la ou pran sou yon lòt bwat. Èske ou konprann? Jacky nome l kòm anbasadè an kalite de fanmi l pou l vin nan biznis lan, vin bay kou paske li gen de twa vyou dèyè l. E pou sa Jacky envite l. Men biznis lan pa pou Florence. M pa kwè Florence janm gen anyen sou kont li tou, even kay. Bon, m pa ka di Florange gen kay. Ou konprann? M ka pwouve ou yo tout bagay. Se sa a m bezwen montre nou an. Ou konprann? Epi gem nan kòman l jere l. Li son moun ki vrèman entèlijan. Sa l fè li menm, l ap pran kòb lan men Shell Creole, li fè m pwomote l, lè l fè m pwomote li, epi Kob li nan men li. Mwen menm li te toujou banm 400 dola m chak mwa. Men nan men chèl li pran pou santaj li. Li travay an pou santaj avè yo. Pou l vin dakò met foto l sou flow light. Lap pran pou santaj lanmou. Eske w konprann? Men e pa anyen k gen. Ou konprann e sa k fè la li la. Bal detripe l ka doktè la. Li kanpe anba bizizi anba bidora. M dakò avè l sof a m baka kont li. Men you need to understand bagay la se grenn senk a grenn senk. Se je chèch a je chèch. Tout moun ap eseye defann yon bagay yap fè grenn senk ou menm sou chita la. Wap fè kaka wap pèdi le tan. Mache chita lè yap fon projè la kou yal la ka ou menm. Lè wap fon projè mande yo. Mande yo, mande yo, mande yo pou vin patisipe avè w nan projè w pral fè a. Yap di w jwenn a manadjè yo. Sèl moun yo bay respè se Sweet Micky, se Ronelson, se gwo moun sa yo nan peyi a paske yo konnen y ap bezwen desann nan salon diplomatik lè yo desann Ayiti. Men nou menm sou Facebook k ap jape pou yo, goumen pou yo, rele tèt nou flonèchonn, fè kaka, yo pa ba w valè prèske. Y ap fè lè y ap fè milyon yo, yo met fanmi yo, yo met yo menm. Èske w konprann? Yo pa pral met ou menm sou rezo sosyo, bon yo pa menm konnen w. Banm tou bloko ou menm. Wap vin mandem kisa Florence Dure fem. Men pwoblem mwen gen avè nou, yon ti blok. Moun nan paka atis pou paka bay yon opinyon kontradiktwa de li. Mwen menm poukisa tout moun wèm yon fason. Sa depan de sou ki ang ou kanpe. Gen de moun ki ka wèm yon fason son delenkan m ye. Gen de moun ki ka wèm son vakabon m ye. Gen de moun ki ka wèm son bon moun. E m pa ka anpeche ee jijman oubyen kòmantè kontradiktwa yo because li egziste, li la. Se sa m gen pwoblèm avè nou an wi kòm gwoupi. Nou son kip gwoupi depi yo pale yon verite de de moun ke n adore a, tansyon jete nou. Nou pa ka konsa. Nou pa ka konsa. Mwen menm mwen gen konvèsasyon, Steve J. Bryant di li pa gen pwoblèm pou l featuring a Florence lan. Florence ap met kòb li deyò pou l fè tout bagay, videyo. Tanbou Steeve Jay monte Miami. Paske Steeve Jay konnen latis ke Florence. E se vre. Èske ou konprann? Florence se nou menm la ki kale l. Se sa fè tout sa l ap fè l fè l an fonksyon de Facebook. Men pa gen moun ki konn Florence nan HMI la. Èske ou konprann? Kounye ou pral di m konsa ke. Ou Ticket Magazine poste l. Ticket. Non, non. Tout moun ap fè pwomosyon. Ticket Magazine ou ka. Ou wè koum. Koum sou brezeng mwen la m vow mil dola bay ticket magazine m fè yo ekri yon revi sou nom men non rezon kem pap fèl se paske m gen platfòm pam mwen gen paj pam m pa kwè m bezwen èd yo vrèman èske w konprann e konsa men fè yo ekri yon revi la map tcheke map tcheke e e e atis m pi renmen sou rezo a la. Ki se BS? M di BS se kon revi sou tèt mwen mwen. BS se nèg ki gen gran lam de fransè k abite nan diksyonè. Ou konprann? L ap vann mwen, l ap vann mwen yon lign de fransè byen pwòp, patisip pase byen konstitiye, byen chita, paske nèg sa yo lan liv yo chita. Èske w konprann? Ou konprann? Depi m di yon bagay, m ka pwouve l. E sa fè m pa janm di anyen, m pa ka pwouve l. Sim di Didier dlo bonda, Didier, Didier, Didier Besment son epav li ye, son groupi li ye, son nèg ki pap travay, ki sou kont fanm, son mandyan, son krakèt li ye, m gen ase dargiman pou m pwouve l. Pase yon nèg ki nòmal an kalite don gason, pa pral desann Miami pou fè 2 semèn ap fè epav, epi pou panse son fyète li ye, kot fyète a ye la a? Tout nèg ki gen madanm nan kay, tout nèg ki gen bil bò isit, yo fokis pou yo fondòbo, pou yo peye bil. Nèg kalanbè sa yo toujou sou chomaj. Se sou kont fanm yo ye yap fè zonyon pou yo siviv. E se modèl moun yo k pi lach nan kominote a. Paske lè wap bay de kòmant ki pa temwanye grandè yo, tansyon jete yo. Si m di sa m ka pwouve l. M pa prezante an danje ni yon menas pou pèsòn. Se radote map radote sou paj mwen. Hein? Èske w konprann? M gen dwa di w Florence se t on machann fritay ke m te pran la, m kreye rèv lan tèt li, epi bon depi m fè l santi l divan. Poutèt kisa? Paske 1 m gen yon Apple laptop, m gen yon mixer. E se vre m fè l, apa w sèten moman done m fè HMI la respekte paske se mwen k pè Jojo a, se mwen k gen kontak yo. Pi gwo siksè Florence fè, se a Mazora l fè l a Tony Mix. E lè pwomotè a te rele m, li mete m sou ling nan, li met gwo siwo sou ling nan. Yo mande gwo siwo ant Florence a Blondine kiyès n ap pran. M di, m di e e pwomotè a an pran Florence. Apre sa ki sa ou janm wè Florence fè la ki pi great ke Amazora? Nothing! Because 1, Florence gon mistake li fè. Kijan w konvenkan? Kijan w se yon bon influencer pou yo bande w opinyon? Ayisyen pa mande moun opinyon konsa. Mwen menm malgre w wè de lè lè ex mwen ap fè kaka la m ba yo kaka, sa se vi prive m. Ou konprann? W ap wè moun ap toujou rele m pou yo mande m konsèy. Sa w panse Pè Jojo? M se sèl moun lè m ap fè biznis avè w, m pa dakò vann tèt mwen sèlman, m ap vann ou tou. Le poukwa paske un ou sipoze vann vizaj sa. Paske Facebook gen anpil bèl fanm. Gen anpil fanm ki entèlijan. Mwen menm wadèvè fanm mwen vle fè atis la. Depi kòb mwen klase nan menm map tèlman vann ou byen wap atis. Pa ben konnen si w tal fè sèjri si w pa tal fè sèjri e vle pou m pa vle vann ou. Depi w banm respè a sèlman w atis. Natacha pa kanpe la dènyeman la. M pa konn sak pranl la an kalite de moun and then li dim pè jojo lidem dim letènèl dim sentespri dim voye mil dola sa sou zèl pou ou a Natacha a Natacha monchè li voyel sa w tande a la m rele keyès m di keyès men fanmim banm on reklam pou Natacha men m ta swete ke vwa a kòmanse reklam nan eeyy wooyy. De no jou, vwa Natacha tout DJ genyen l an Ayiti. Si m manti, di m manti. M pa yon influencer. Mwen di KS, kòmanse live la a vwa sa pou mwen. M al pran l sou TikTok, mwen download li. Hey! Hey! Woy! Mikaes di w, te pou tande vwa sa ou konnen se Natacha Lafontant madam Zuzu epi nou vann reklam nan, epi nan ale nou fè flyers nou vann Natacha. Nou te ka fè sa pou Tati Vovo wi. Tati Vovo pa entèlijan ditou. Li fonksyone an moun fou. E se sa k fè ou pa ka vann li de fason pwofesyonèl. Paske li pa respekte prensip. Ou wè Natacha, tout live Natacha ap fè, Natacha ap fè live li nan maten. Aprè midi ou mèt ap chèche Natacha. Si l pa gen yon event, li pa gen yon bagay serye,